Maten an, li pa te enpòtan pou n te prezante devan laprès, pou n te fè yon bilan de sa k pase yè nan peyi a. Pa bliye, depi 22 out, nou te lanse yon soulèvman anndan peyi a. E soulèvman sa a, li poko ap bout, paske l marye avèk yon seri de revandikasyon. Pèp ayisyen, m prezante devan laprès maten an, pou m di nou, mobilizasyon yo, yo pap kanpe, toutan revandikasyon yo, yo pa satisfè. Depi 22 out, Jeremi kanpe, Bomou kanpe e Mafran kanpe. O nivo Jeremi, gen plizyè moun ki viktim. Gen moun tou yo arete, men sa pa di pou otan mobilizasyon pral kanpe. Moun yo arete o nivo Jeremi Mafran, nou pral chèche liberasyon yo. Okay, Aken, Chadonyè, Yeah! Mobilizasyon fèt nan 3 grann vil sa yo, men avan menm, te toujou gen mobilizasyon ki pa t janm kanpe e nou tout okouran gen plizyè moun ki mouri e gen moun tou yo arete. Omwen yo arete 5 moun nan vil Okay. Yeah! Nou tout te konnen, anba lapli, moun Aken t ap goumen, moun Okay t ap goumen. Latibonit, Sen Mak, Gonayiv, nou bat bravo pou yo, paske yo mete modòd la an aplikasyon. Sa n ap di? Jodi an, lè n pran Sidès peyi an, nou vle pale de Jakmèl, gen 20 moun ki blese o nivo Sidès e genyen 6 moun yo arete. O Kap Ayisyen, depi 22 mobilizasyon pa janm kanpe, yè lapolis tire sou popilasyon an. Gen plizyè moun ki pran bal nan vil Kap Ayisyen e nou kondane konpòtman lapolis non sèlman o Kap Ayisyen men nan depatman Lwès lan tou kote gen 2 ou 3 jounalis ki pran bal. Nan sans sa a, nou kondane atitid gounan e lapolis nasyonal ki konpòte yo kòm bandi o nivo Petyonvil ki ouvè zam otomatik sou popilasyon an, yon popilasyon de bra balanse k ap revandike dwa l. Lapolis, m konnen byen, anpil fwa, ke lame, ke lapolis, toujou osèvis sistèm yo, toujou osèvis loksidan. Toujou ap sèvis la boujwazi. Men nou menm an Ayiti, polis pa nou an, li viktim menm jan tankou nou. Nou swete lapolis resezi l. Polisye ki fè ak yo, nou pral pote plent pou yo tout. Nou swete nou idantifye yo. Tout grann vil, soti Leyogàn, pase pran tout vil ki nan lwès lan, Pòtoprens, Tigwav, Grangwav e nou konnen tou Anpil lòt kote, ke Kwadèboukè, ke Taba, ke Kafou, ke nou pran kèk Pòtoprens, ke nou pran Dèlma, san manke Taba, nou retire chapo n pou n salye zòn sa yo pou gwo mobilizasyon yo met anndan peyi an pou yo fè tande vwa yo. Pòdepè pap kanpe, non sèlman moun yo ap mobilize pou kesyon lavi chè, koze dola grangou, men ap pral anmwe pou pò yo fèmen tou. Nan sans sa a maten an, nou vin devan laprès pou n avèti nou mobilizasyon an pap kanpe e l pral kontinye. Fòk peyi a konnen. Ariel son iresponsab. Gouvènman an tèt li cho. Menm manti yo pa konn kòman pou yo bay. Gouvènman di Ariel al rankontre envèsitè nan peyi nan vil Miami. Ou al rankontre envèstisè pou Ayiti. Alòske Men sa ki la ap kouri pou movèz gouvènans, pou ensekirite, pou vòl, pou tè moun y ap pran tribòbabò. Ou pa menm ka mete lapè nan peyi an, men w di w al pale avèk moun pou vin envèsti nan peyi a. Èske moun sa yo fou tankou Saryèl ki son irèsponsab? M pa kwè sa pèp ayisyen. Pèp ayisyen, Aryèl pral tande larezon. Lè nou fè deklarasyon yo, yo pase o zak pèp ayisyen. Nou pa janm neglije sa n t ap di yo. Nou te di nou pral fèmen pòt bank yo pou pèp ayisyen. Nou te di toutan dola pa mwens ke 100 goud, toutan pa ba moun yo dola yo lè yo fè transfè pou yo, Toutan yo pa retire dola 50 lan, toutan Bank Santral pa rekipere kesyon to dijou an, toutan bank yo ap fè spekilasyon, toutan moun yo pa jwenn gaz nan ponp yo, toutan moun yo pa jwenn sekirite, toutan Ariel pa bay dat l ap demisyone, mobilizasyon yo p ap ka vann dan peyi a. Se pou n mande Moun ki bare, bare yo pi wo toujou. Moun ki fè barikad yo, monte barikad yo pi wo toujou. Sa, sa, k ap voye dlo sou bank yo, voye dlo toujou. Se sa m mande maten an. Pwoteje Fanmi yo! Se sa ki pral mobilize sou tout Dèlma a, sou otowout Dèlma a, bò ayopò, vandredi maten, vandredi a midi, vandredi swa. Mobilize pi fò jan nou kapab. Paske Ariel son iresponsab. Lal pale avè zanmi l, lal pale avè patwon l. On pèp nan grangou, on pèp nan mizè, on peyi tèt anba, Ariel di w lal pale avèk envestisè pou vin envesti an Ayiti. Sa son iresponsab pèp ayisyen. Pèp ayisyen, defann tèt nou jan nou kapab. Ayiti pa dwe yon paradi pou on ti gwoup moun. Ayiti Pa dwe on parati on paradi pou 2 pou san moun. Ayiti dwe paradi pou tout pèp ayisyen an, ni sa ki deyò, ni sa ki anndan. Pèp ayisyen, kè l Etazini, kè l Lafrans, kè l Kanada, kè l Repiblik Dominikèn, yo gen pou responsab nou. Lè ke nou poko mete yon pouvwa popilè, lè n mete yon pouvwa popilè nan tèt peyi an, ke l Etazini, ke l Kanada, ke l Lafrans, ke l Sendomeng, y ap gade nou je nan je e n ap gade yo je nan je. Nou pa gen dwa pou n timoun pèp pa pèp ayisyen. Nou son gran pèp, se nou k kouche libète pèp ayisyen. Pèp ayisyen, laprès pale, Ekritè televize, entènot nou yo, nou son gran peyi ke le mond dwe respekte. M vin di Ayisyen yo, sitou klas mwayèn yo, maten m vle adrese m a nou menm pèsonèlman. Nou pa wè sa y ap fè nou la? Se pa sèlman mas yo ki konsyène non. Nenpòt ki ran ou ye nan sosyete a, depi se Ayisyen w ye, ou an danje wi. Nou pa wè se 7 8 fanmi ki pran nou an otaj 2000 jodia nou dekouvri yo si n dekouvri bank yo jodia soti 2000 rive jodia nou dekouvri yo nou dekouvri pdg bank yo konsèy bank yo yo pi rèd pase yon moun ki gon zam nan men yo kap kidnape moun. Lè yo gade, yo voye 500 dola pou fanmi. Bank yo ba w li an monè lokal, an goud. Yon pwen pwès gen 150 dola ladan l. Si w bezwen 500 dola a, fò w chèche plis goud pou w al reyachte l nan men yo ankò. Èske sa se pa zenglendo l ye? Vòlè! Vòlè! Vòlè yo pase yo ye! Pèp Ayisyen, nou te ka asèpte sa lè n poko te dekouvri sekrè a. Mwen menm Moyiz Janchal. Depi 15 lane m dekouvri sekrè a, peyi a poko te prè pou n te fè antre nan lojik la. Jodi a, nenpòt timoun piti, nenpòt moun soulye chire, yo konprann ki vòl k ap fèt la sou do yo. Yo dekouvri bank yo pa antre nan lòt domèn, se nan spekilasyon sèlman yo rete. Koupe yap koupe pòch moun. Jodi an nou dekouvri mèt bank sa yo se kriminèl yo ye. Si pèp la dekouvri se koken nou ye, se kriminèl nou ye, mesye bank yo, si pèp la dekouvri ki moun nou ye, mesye bank yo, omwen lache kòd lan. Nan kafou nou ye an. Nou gentan rive nan mitan rivyè la, nou pèp ayisyen an, nou pap fè bak e nou pa ka fè bak. Nou pap fè bak! Mèsi. Jiskobou. Si n rive nan mitan rivyè la, mèt bank yo konnen nou pap fè bak, poukisa yo pa rezoud pwoblèm nan? Y ap tann, se lè bagay la agrave y ap tann. Se lè pèp ayisyen an fache nèt, pèp ayisyen an fè dega, lè sa pral pase a laksyon pou yo di se entèl ki responsab. Pèp ayisyen, tande byen m ap pale ak mèt bank yo, mèt bank yo, lè gen yon malad, se pa medsen an ki responsab, se iresponsablite malad lan ki pa te fè prevansyon nan konpòtman l. Lè w gen yon klou ki transfòme an kansè, se pa medsen an pou w kritike non, se konpòtman moun ki te gen klou an. Li pa t fè prevansyon. Jodi an, nou vle anonse peyi an tout anmèt bank yo. Pa tande la rezon. Toutan Ariel pa tande la rezon, mobilizasyon yo pap kab anndan peyi a. Pou m fini, se pa sèlman moun bank yo, gwo zouzoun k ap enpòte yo. Kè sa ki gen pwodui ki rele Bongou, kè sa ki gen pwodui ki rele Mega. Kè sa ki gen pwodui ki rele diri boul ee tchako kisa ankò bon mwen yo kisa tout ki gen pwodui ap enpòte yo kè sa kap enpòti kap entòdi nenpòt ki pwodui nan peyi an yo monte yo pri yo wo bibit yo gen pou desann pri yo maten an kè moun kap enpòte fè yo. Ke moun kap enpote simantol fok yo tande la rezon. Sel bagay pep ayisyen pa atake moun ki sanble nou. Pa atake moun klas mwayèn. U tande sak pase Jeremi. Jeremi si se moun ki sanble nou. Si se moun klas mwayèn m pataje pèn sa avek yo. Men pep la dwe pran not. Pa touche moun klas mwayenn yo pou souple. Yo nan mizè tankou nou. Okontrè, yo kraze yo. Ladwàn kraze yo. Men, tout moun k ap fè nou mal pèp ayisyen, leve kanpe, mete fanm sou nou, mete gason sou nou pou n frape avèk yo jodi a. Pèp ayisyen, se pou n konnen se sèt fanmiy ki pran nou an otaj. Se pou n konnen se sistèm bankè la ki mete nou nan sa n ye la. Se yo k finanse eleksyon, yo mete prezidan, yo mete minis, yo mete palmantè, yo mete tout kalite vakabon nan pouvwa pou yo gen monopòl. Se pou n konnen moun ki di k ap endekse m yo, Moun bank yo, nou di nou pral pòte plent pou Moïse Jean Charles, se m di, m pral pòte plent pou nou tou, paske sitwayen yo depoze lajan lakay nou, nou pran lajan sitwayen yo pou n vann fè, pou n vann siman, pou n kòmande diri, farin, spageti, pwa, avèk menm lajan sitwayen yo, n ap fè yo mal ankò. Jodi a, nou desann pantalon nou, pèp la dekouvri nou, pèp ayisyen konnen se yon bann kriminèl nou ye, epi vin di nou, tande gras la fini, se pou n korije kaye nou. Mèsi! Laprès pale, ekri de televize. Se pa fristre nou fristre. E se pa fatige pèp ayisyen an fatige. Men pèp ayisyen an rive nan limit li. Moy Jan Chal pale plizyè fwa. Nou gon fason pou n pale avèk bèbè. Nou gon fason pou n pale avèk moun ki soud. Si w pa konn kòman pou w pale avèk bèbè. Pou pale avèk moun ki soud, yo pap tande w. E pa paske map fè diskriminasyon non. Men, moun bank yo, moun boujwa yo, se moun ki avèg yo ye. Se moun ki bèbè yo ye. Gon fason pou n pale avèk yo wi. Fason pou n pale avèk yo. Se leve kanpe epi met yon ti piman nan leve kanpe. Fòk Ariel konnen si l pa demisyonnen pwochèn manifestasyon k ap fèt lan nou pral lakay devan kay Ariel dirèkteman. Sèt fwa si moun k ap tande m. Nou kite koze eleksyon pou yo. Nou a la boujwazi pè eleksyon, loksidan pè eleksyon, on pati nan klas politik la pè eleksyon. Se sak fè, n ap enfòme yo, jodi an, tout militan yo, yo tout fon fwon komen pou n mennen batay sa a. Yo pa ka divize nou ankò avèk ti po patat. La boujwazi. Bank yo, gouvènman an, yo lage tout la kalite lajan nan tout peyi a. Yo lage manje atè, gouvènman an pran manje, li pran lajan pou vote ba moun geto yo, pou ba militan yo. Militan, depi yo ba nou manje, depi yo ba nou lajan, pran lajan, pran manje. Maten an, Dyaspora solidè avèk nou. Solidè Dyaspora. Dyaspora pote api nou ba tout dirijan nou wè ki kanpe nan depatman yo pou yo gen sipò pou mennen batay la. E nou menm tou, klas mwayèn, kesa ki anndan. Ke sa ki deyò. Anpil nan nou kouri nan al Sendomeng. Sistèm nan fè nou kouri. Trè byento n ap tounen lakay nou. Pèp Ayisyen, jodi an, m pa bezwen konnen ki moun ou ye, depi w viktim de sistèm sa, sistèm nan rive nan dènye limit li. Tan de gras la fini. Nou vin di mesye bank yo, toutan yo pa tande rezon, nou p ap kanpe. Si yo pa tande nou, y ap pèdi sak, y ap pèdi krab.